manje, sekirite nou pa gen sekirite ebyen se sak mete nou nan lari jounen jodia la pwoblèm sekirite pa gen moun ki epanye tout moun ozabwa ebyen nou jounen jodia la kòm nou tande lapolis fè konnen yo menm yo pral kanpe pou yo kapab e pou yo kapab pran inisyativ, pou yo kapab defèt mouvman nou an, nou di se byen kote mal kalkile. Apati de jodi a la, Wilson Jeudi ki se majistra popetwèl ki anndan komin nan, nou di l konsa mete kò l akote. Nou pral siveye l jounen jodi a la, n ap mache a midi, n ap mache aswè, n ap mache a minui pou Wilson Jeudi. Nou pral konte depa fòse Ariel. Mèsi anpil Gafou. Ankò yn fwa, e nou menm nan Komidèl, Rezo Òganizasyon Dèlma, Kobadèl, Team Zonbi, Militan Fòs Dèlma. Depa Ariel nou mande, nou pa bezwen konn lòt anyen, se depa Ariel san kondisyon. A chak fwa Ariel fè yon jou nan peyi a, lap ba nou plis motivasyon pou nou batay. A chak fwa Ariel pase yon minit li pa vle demisyone, l ap ba nou pi bon detèminasyon pou n kontinye batay la. Se sa k fè nou di, ni Majorie Michel, ni Rosemila k ap fè divèsyon, k ap di dizay, Josué, Kripèp, lòt moun gen kòb nan men yo, se yo ki nan pouvwa a, se yo menm k ap fè divèsyon. Nou di tout pèp la, pa gen barikad k ap leve, pa gen mouvman k ap kraze, toutan nou kanpe djougan. Wè jan machin sa yo ap woule la, nenpòt, nenpòt aksidan ka fèt wi. Nèg yo ya fè pa yo pete egle nèg kap kouri di peyi ya Nou te mande popilasyon an pou yo te pran reskonsablite yo onivo de gaz la Paske nou te toujou di yo pat gen kriz gaz andedan peyi an, se sa k fè ou menm nou konnen nou gen plis ke 2 mwa depi n ap pale de sa. Jodi a nou pa di, nou pa di yon moun di grèv, nou pa di pa gen grèv. Men pèp la te deja an grèv deja, se menm mouvman popilasyon an te anbwase a se li menm y ap kontinye anbwase pou fè chemen l. Jodi a nou te mande. Ariel Henry poul te pran reskonsablite l nou te dil ti lafimen li wè kap moute a se li menm ki pral kangannen peyi a jodi a li wèl sa m te di an li egzakteman tout moun kòmanse wèl andedan peyi a jodi an se pou pèp la toujou kòman se pou pèp la toujou rete mobilize jiskaske Leta tounen sou desizyon an pou gaz la vann 250 goud jan l te vann nan. Si Ariel pa chwazi tounen sou desizyon an, nou menm popilasyon an nou fèk kare nan lari. Jodi a se pou ke sitwayen an ki pran reskonsablite l ki pou pale nan non chofè l yo, nan non popilasyon an. Paske jodi a nou te toujou di l mouvman k ap fèt andedan peyi an, Li pa gen lidè politik ladan l. Nou wè lidè politik yo soti pou yo pran mouvman an, n ap di popilasyon an pou yo rete pou yo rete kanpe fèm paske jodi an kèlkeswa lidè politik ki ta soti pou pran mouvman sa a se pou yo chèche kòd yo, pou yo chèche igwaz yo, baton yo pou yo bat lidè politik yo. Depi 2 mwa nou t ap pale pa t janm gen lidè politik ki te pran mouvman an an men. Jodi an pa gen nèg ki kab vin di grèv, popilasyon an te deja an grèv deja, chofè yo te deja an grèv deja, nou menm nou pou grèv, men lè n pou grèv se lè peyi an te debloke, dayè peyi a pral gen 3 mwa depi l bloke, chofè yo pa ka jwenn gaz, Tout kote se pelerinaj chofè yo te toujou ap fè pou yo jwenn gaz, pa t janm gen moun ki te pale de grèv. Bon, pandan peyi a gen grèv la, konn yon moun ap pale de grèv. Jodi an, se pa grèv ki gen la, Daniel. Jodi a, se popilasyon an menm k ap soufri pou gaz, se chofè moto nou yo. Se chofè machin nou yo k ap soufri pou gaz nou te mande yo, ni pwopyetè ni chofè nan 10 depatman peyi a pou yo kenbe machin yo lakay yo. Nou menm nou pa di grèv, se nan bouch moun n ap tande grèv. Lè grèv ap fèt se nou tout sendikalis ki konn chita ansanm. Non monchè se woulib, sa se woulib li ye. Se woulib tout nèg ou tande k ap di grèv, y ap pwofite sou popilasyon an pou yo pran woulib. Jodi a nou di nèg p ap vin pran woulib. Se pou tout nèg pran lari a jan nou konn fè l la, depi 3 mwa nap pale de gaz la, pat janm gen moun ki te di grèv, jodi an se pa pandan popilasyon an kanpe pou nèg ap di grèv, nou di se byen konte, mal kalkile. Jodi an se pou popilasyon an kontinye rete dè barikad yo jiskaske Ariel te tounen sou desizyon pou tout chofè nou yo jwenn gaz, pou tout moun jwenn gaz pou yo evakye avèk okipasyon yo, pou tout moun repran travay yo an chaj. Kili kòman w ye la? Enben, nou la nan batay, paske nou wè nan ki nivo batay la ye. Jodi a, enperyalis yo, kapitalis yo konprann pou yo kosyone Ariel Henry sou tout fòm. Nou la, n ap kontinye batay anfas yo. Nou pati pou yon dezyèm mouvman peyi lòk. Jodi a se lendi 26 septanm 2022. Kòman w te wè jounen sa a? Bon e m ap pwofite voye yon gwo kout chapo pou tout peyi a, moun Gonayiv, moun Miragwàn, moun Okap Ayisyen, moun Tigwav, moun Jakmèl, moun Okay. Map di yo kenbe fèm moun tchòt moun monri kabarè akayè nap di yo kenbe fèm e moun site solèy tout geto yo twazyèm sikonskripsyon site solèy bèlè bouklin kafou gwo kout chapo pou yo nou toujou rete konsekan kòm yo di nou se bosal jodi a bosal yo yo menm yap chèche sak revyen yo de dwa devan. Gang ak kostim yo. E, di nou poukisa batay sa menm? Batay la li klè, e nan nivo ke peyi Dayiti ye la, ensekirite, chomaj, e jodi an ou wè Ariel Henry chwazi moute yon gaz a 128 pou san pou vle di kisa? Se pou vle fè nou konprann ke nou menm ki nan mas defavorize a, n ap toujou rete nan nivo ke nou ye a epi yo menm pou yo ka toujou anrichi tèt yo paske lè w ap byen gade w ap wè klas oligachi a soti yon nòt pou yo di ke yo aksepte ak monte ogmantasyon pri gaz la. Jodi a lè pri gaz ogmante. Ou pa ogmante lajan moun ki nan faktori yo. Lè pri gaz la monte, ou pa ogmante lajan moun k ap travay andedan Leta yo, tankou lapolis, tankou pèsonèl ki anndan Leta yo. Sa vle di ki sa? Sa vle di se yon bagay byen detèmine nèg yo aranje yo pou yo fè, pou yo monte gaz ki se pwodui transvèsal, ki se pwodui premye nesesite a. Sa vle di li di sa l vle di an. Men jodi a nou di nou menm nou pap pran nan pwovokasyon sa ke leta ayisyen li menm li vle mete nou an. Se sa k fè nou di n ap kontinye batay e n ap di nèg yo nenpòt jan fòk batay peyi a abouti ak depa Ariel. Batay sa a Ki benefis pèp ayisyen an gen ladan l? E n ap di tout moun benefis pèp ayisyen ap gen nan batay sa k ap fèt jodi an. Paske batay kont Ariel Henry se batay kont ameriken. Batay kont Ariel Henry se batay kont Kanada. Batay kont Ariel Henry se batay kont Lafrans ki depi tout tan nou konnen yo ke yo mete nou nan eto y ap peze nou tout san n ap pran epi yo menm y ap ramase san sa yo pou yo al itilize Lakay yo. Se youn nan rezon m vle frè m, sè m yo, chofè moto yo, moun k ap travay nan faktori yo, m ap di yo klèman, jodi an, yon galon gaz ap vann 500 dola. Lè galon gaz la vann 500 dola, ou oblije pote yon moun pou 200 dola. Lè w pote yon moun pou 200 dola, machann manje a ki te konn vann manje a 50 dola a, li oblije vin vann ou l 100 dola. Sa vle di ki sa? Jodi a, lè w fè mil, lè w fè desan dola, li pap itil ou anyen, ni pou fanmi w, ni pou yon zanmi w, l ap sèlman itil ou pou yon grenn jounen pou w achte yon plat manje, yon bagay pou w bwè. Mwen menm, nou klè nan sa, e n ap di tout moun Kafou yo, kenbe la. Demen si Dye vle kòmanse moute barikad nou devan Varreux a. N ap di Nèg twazyèm sikonskripsyon yo, mwen m toujou di l sa, nèg ak zam yo, nou se mayestwo ekip la, nou se mesi ekip la. Lache balon an pou pèp la li menm l al fè ti gòl pa l la. E jodi an, revolisyon pa konn fèt nan bouch sèlman. Revolisyon vle di sa l vle di a. Pou n kraze sistèm sa a, pou peyi a gen wout, pou peyi a gen lopital, Pouki pou peyi a gen bon jan ledikasyon, pou peyi a gen travay, se aranje pou nou aranje nou, pou n soufri non yon tan, epi pou n ka delivre pou toutan. Gon pòsyon moun kap batay pou voye Ariel Henry ale, gon pòsyon moun kap batay pou gaz la desann. Kilik menm answa Pou kisa lap batay? Jodi a banm di w yon bagay, si gon moun ou menm etanke frè m ou jije kap batay pou gaz la desann, moun nan petèt nan erè oubyen lap fè divèsyon. Jodi an, Ariel Henry pa ka jere dosye kidnaping nan, li pa ka jere pwoblèm ensekirite a, li pa ka jere pwoblèm lavi chè a, epi l vin monte yon gaz. Li vle di Ariel Henry s on nul. Ariel Henry vle di sa nou tout wè a jodi an, lè w rezime ensekirite, kidnaping, lavi chè e gaz la k vin moute a, li pa di lòt bagay ke depa Ariel. Nou menm, nou klè nan sa, nou di depa Ariel pou gon tranzisyon koupe fache andedan peyi a nan kèlke nan on ane oubyen nan kèlke mwa pou vin fè bon jan eleksyon andedan peyi a pou pèsonèl politik yo renouvle. Men èske ou wè se Ariel Henry pèsonèlman ki pa vle fè eleksyon oubyen se aktè yo ki pa vle met tèt ansanm pou yo fè eleksyon? Men se pa aktè yo ki fè ensekirite a. Ariel la se li menm Ki chèf CSPN nan? Chèf CSPN nan vle di garan sekirite. Li dwe garanti m pou m mache nenpòt lè pou moun pa kidnape m. Li vle di yon pakèt bagay. So, apre deklarasyon minis afè etranjè a jodi a, nou wè klèman ke Ariel li menm li gen yon gwoup gang ke l kontwole. Si Ariel ka di, leta gen, si minis afè etranjè a ka di, leta gen kontwòl. Sa kap fèt andedan Ayiti a. Sa vle di, pou byen di w, se paske nèg yo mete yo nan yon demach pou yo fè divèsyon, pou yo mete pèp la, li menm, nan yon twoub politik, epi yo menm pou y ap avanse. Jodi a yo mande èd pou lapolis. Bwavo! Men èd sa a, lè Etazini fè Ikrèn kado de, fè Ikrèn kado 33 milya de dola, Epi li menm, li di li fè nou kado 3 milyon dola. Kisa 3 milyon dola ka itil lapolis sa a ki gen la a? Kisa 3 milyon dola ka itil yon pakèt nèg k ap dòmi nan geto a, ki se polisye, ki pa gen machin, komisarya yo pa gen limyè, yo pa ka fonksyone, pitit yo pa ka al lekòl, e menm chomaj sa a, yo andedan l tou. Sa vle di, se pou di nou, sa a nèg yo ap regle a, nou konnen l trè byen, e n ap di tout nèg, n ap di tout moun andedan peyi a, kontinye batay, paske moman delivrans lan, li pa lwen, e nou wè Core Group, nou wè Depatman Deta, nou wè. Biden, e lè Biden te senatè li te gen yon grenn bagay li te di tout pèp ayisyen rekonèt sa li te di a. E nou menm nap di jodi an sa e sa pa etone nou lè Biden ak Ariel met ansanm yo siyen yon akò pou yo depòte 24 mil ayisyen ki tal chèche lavi yon lòt kote. Ke yo fè yo retounen isi a la, si yo pa pran zam se bon kè, si yo pa pran zam se la krent de Dye, nap di tout moun nan tout peyi a. Kenbe la pa lage paske nou pap kite zonzon sa ak blan mannan l yo pran kontwòl Ayiti paske nou di l e nou redi l nenpòt kote on nèg al deside sou batay pèp ayisyen ap fè la nou menm nap arme nou de kouraj nap arme nou de volonte nou pral kraze espas sa paske Sak revyen nou de dwa ki se wout, ki se lopital, ki se dlo potab, ki se elektrisite. Gran frè la a nou sou wout nasyonal nimewo 1. Sa a se wout nasyonal nimewo 1. Jodi a eske nou ka pran sa kòm wout nasyonal nimewo 1? Fatra, wout kraze. pa gen limyè, se plis ke 22 jou a 1 mwa ke yo pa janm bay kouran nan zòn sa yo. Se pou montre ke nèg yo gen pou kont yon kategori de moun y ap dirije, nou menm yo p ap dirije pou nou, nou menm nou chwazi pran desten nou an men pou nou batay kont tout sanginè sa yo. Pou n fini, jodi a se lendi 26 septanm 2022, nan 8 jou ankò se lekòl Men èske w panse peyi a ka fèmen pou anpeche lekòl la reouvri? Tout moun ki la gen pitit lekòl. Mwen m gen pitit lekòl. Nan 8 jou ankò, pitit Ariel ka al lekòl. Nan 8 jou ankò, pitit Rosemila peti frè ka al lekòl. Nan 8 jou ankò, pitit pitit Rene Monplezi ka al lekòl. Poukisa w sible moun sa yo? Paske se yo menm kap itilize gwo lajan pou kra gwo lajan ki yo pran andedan leta yap itilize pou yo kraze batay pèp la e jodia nou konnen trè klè lajan nèg yo ap depanse pou yo kraze batay la nan tout peyi an se lajan ki te ka fè wout se lajan ki te ka fè lopital se lajan ki te ka fè bon jan lekòl pou timoun sa yo yo di 3 oktòb pou yo al lekòl la pou yo te ka al lekòl. Nou konnen klè, nan 8 jou nèg yo pa ka bay tèt yo manti. Gen de moun la menm ke yo ta met lekòl la an janvye, yo p ap ka voye pitit yo lekòl. Fò nèg yo klè. Nèg yo di yo pa ka sibvansyone gaz, yo monte gaz. On paran ki te konn itilize 250 goud oubyen 100 goud pou l te voye pitit li lekòl, jodi an, l ap bezwen 500 goud, l ap bezwen 1000 goud pa jou pou l voye pitit li lekòl, Paske gaz la monte, otomatikman ti mamit diri ap pran echèl, galon lwil ap pran echèl, spageti ap pran echèl, makawoni ap pran echèl, aransò ap pran echèl, pwawo, lay, ten, pèsi, tout sa yo pral pran echèl paske se yon machin ki pou pote yo, mennen yo nan mache. Sa vle di pwodui premye nesesite sa a e pwodui transvèsal sa a ki se gaz la, otomatikman ou mete l, ou monte l, Tout pwodui ap monte otomatikman. Mèsi, yon dènye mesaj? Yon dènye mesaj, m ap di tout pèp ayisyen an, e jèn gason ki renmen yo anpil lan, e frè yo, tout ekip prizonye politik yo, tout moun ki andedan katye popilè yo, tout moun ki andedan seksyon kominal yo ki nan departeman yo ak komin yo, mwen renmen yo anpil, m ap di yo ret kanpe fèm, Batay la Nou pa dwe lagel paske si nou lagel sinik sa yo ap tiye nou tout. Sae se M pa pwan monchè. Wè. E jan minis afè etranjè malfezan kriminèl la li di peyi a sou kontwòl Nou kwè jodi a popilasyon an wè ki jan de gouvèneman ke nou genyen. Ki jan de gouvèneman ke nou genyen. Si peyi a li sou kontwòl, jodi a gade nan ki eta peyi a ye. Yon galon gaz w ap bezwen 800 dola pou w achte l. Yon galon lwil w ap bezwen 4, 500 dola pou achte yon galon lwil. Jodi a moun ap mouri patou nan peyi a, minis afè etranjè malfezan li di peyi a sou kontwòl. Nou menm nan kri nasyonal nou kwè ke popilasyon an li ase entelijan, popilasyon an konnen ki kote nou prale, popilasyon an konnen ki kote nou soti. Jodi a mobilizasyon an sipoze kontinye, mobilizasyon an dwe kontinye, peyi a pa ka rete konsa. Mesye dam phtk nan 10 ans yo kraze peyi a e youn nan bagay nap di la polis youn nan bagay nap di la polis la polis se nan pèp la nou soti e jodi a nou konsène de sa kap pase a nan 5 10 ans ankò si nou pa fè revolisyon an si nou pa fè soulèvman nou pap gen peyi ankò. Jodi a se tout moun ki konsène nan sa peyi a ye jodi a. Nou di pèp ayisyen, nou sipoze reziyen nou lò gon apse, apse a li oblije pete, w oblije fè operasyon pou malad la geri. Anben se konsa peyi a ye. N ap di klas politik malfezan, klas politik ki genyen ansyen senatè, ansyen depite, moun sa yo ki t ap vann vòt yo nan palman, Jodi a, yo menm, pèp la nan lari, pèp la ap manifeste, yo menm yo rete anwo nan otèl y ap planifye gouvènman. Se youn nan rezon nou di tout òganizasyon de baz yo, tout moun k ap goumen yo, nou p ap okipe moun k ap planifye gouvènman yo, nou menm n ap kontinye mobilize. Nap kontinye mobilize e moun sa yo ki anwo yo, ansyen senatè, ansyen depite kap planifye gouvènman, nou envite yo vin nan manifestasyon pèp la, paske pèp la gen pwoblèm avèk yo, pèp la ta tou ta tou pwofite okazyon pou ke li koresponn avèk yo. Jodi a ke nou menm nan Kri Nasyonal, nou felisite tout popilasyon an, nou felisite tout la repiblik jodi a ki kwè sèl solisyon peyi a se soulèvman li ye. Jodia Ariel ou montre ou son krimilèl tout bon vre si jodia ou di mobilizasyon kap fèt la se bandi kap manifeste donk ou vrèman ou vrèman mechan donk tout moun konnen ekip phtk se ki relasyon yo gen avèk bandi avan jovenel te mouri li te fè bandi yo soti poul te di se bandi kap manifeste de mèm jodia Ariel. Jean Victor sak di se minis afè etranje li a se menm deklarasyon an l fè, yo antann yo, yo fè bandi yo vin nan mobilizasyon an kote pou yo di se bandi kap mobilize. Moun ti gwav yo eske bandi yo ye? Moun jakmèl yo, moun miragwàn, moun gran gwav, moun okap, moun latibonit, atravè tout la repiblik eske moun sa yo se bandi yo ye? Ariel tout moun konnen se mantè ke w ye lòske w di se bandi kap kap manifeste tout moun konnen se manti. Nou menm o nivo kri nasyonal nou kwè fòk mobilizasyon an li kontinye, mobilizasyon an dwe kontinye. Nou pap di menm jan avèk Andre Michel barikad la se avni nou men plito nap di barikad la se pwoteksyon pou anpeche mesye dam phtk yo vin tiye nou. Barikad la se pwoteksyon nou pou nou anpeche asasen vin tiye nou. Men nou menm nou pa kwè, nou pa di barikad la se avni popilasyon an. De tout fason, nou kwè moman an rive pou soulèvman an fèt. San soulèvman an, peyi a p ap ka soti nan sa l ye jodi a. E n ap di popilasyon an konsa, soulèvman an li dwe fèt alamanyè de Sri Lanka. Nou pa kwè nan dechoukay e nou pa kwè nan brile afè moun. Lè nou al dechouke afè moun, nou lèd. Nou kapab fè soulèvman. Nou kapab, nou, si nou, si nou on milyon, de milyon moun nou nan lari, nou kapab, nou kapab kenbe bandi yo, kenbe Ariel, kenbe tout minis kriminèl yo, remèt yo bay lajistis. Men nou pa dwe tiye, nou pa dwe dechouke, nou pa dwe vòlè afè moun. Donk nou di, mobilizasyon an li dwe kontinye. N ap kontinye fè l jiskaske soulèvman fèt, alamanyè de Sri Lanka, san ke nou pa tiye, san ke nou pa brile, san ke nou pa dechouke. Mobilizasyon manch long sa a se mande depa Ariel, e mobilizasyon n ap fè l Se yon fason pou nou kraze sistèm nan. E n ap pwofite pou nou di laprès, pa p bon soulèvman k ap fèt apre sa pou Montana panse li pral okipe espas pouvwa paske Montana avèk phtk, Ariel se 2 gouda 50 kòb, jodi a popilasyon an ap goumen nan lari, popilasyon an ap goumen, y ap tiye yo, y ap arete yo, y ap mete yo nan prizon tandiske Montana li menm l ap prepare pou l pran pouvwa. Pèp ayisyen nou ase entelijan, n ap kontinye goumen jiskaske soulèvman li fèt. Pou nou debarase peyi a de ekip malfezan sa. Nou di viv Ayiti, viv kri nasyonal e kri nasyonal la lap sone atravè tout la repiblik, soulèvman an li dwe fèt, soulèvman an li dwe fèt e jan nou di nou pa kwè nan vyolans, nou pa kwè nan dechoukay, nou pa kwè nan tiye, nap kontinye. N ap kontinye mobilizasyon an e jouskaske nou wè si nou ka yon milyon, de milyon, n ap antre ka malfezan yo, malfektè yo, n ap kenbe yo san n pa tiye yo, n ap remèt lapolis yo. Yon lòt fwa ankò, kòm pwendeprès sa a se nou plizyè, nou genyen Jozye ki la, nou gen Jilbè ki la, gen lòt moun k ap pale toujou konsènan mobilizasyon an. E nou di 28, 28 sektanm, an palan de demen, Nou di pèp la an nou rasanble la a pou mobilizasyon an li kontinye. Menm jan Okap y ap rasanble, menm jan Latibonit, Miragwàn, Jakmèl, Okay y ap rasanble, y ap mobilize, nou menm n ap kontinye ak mobilizasyon nou an, mobilizasyon manch long jiskaske Ariel kite espas pouvwa a, jiskaske soulèvman fèt, jiskaske pèp ayisyen an li jwenn libète l. E n ap di, Gonzalez, jodi a, Nou wè w pran pozisyon bò kote Ariel Henry. Nou ou pran pozisyon bò kote malfektè yo. Kite peyi a mache, kite peyi a òganize l jouskaske nou debarase nou de ekip malfezan sa yo e kominote entènasyonal la depi lontan se nou menm ki kontribiye k met Ayiti nan sa l ye jodi a. Bay Ayiti yon chans pou l òganize l, bay mobilizasyon an fè pakou l jouskaske nou debarase nou De ansanm de kriminèl, ansanm de kowonpi, ansanm de asasen kap disparèt peyi a. Mèsi. Donk nan kad mobilizasyon ki deklanche depi aprè anons PM defakto Ariel Henry, donk nou konstate ke depi byen de tan lap pwovoke popilasyon an. Nou menm antan ke defansè dwa moun, nou kwè ke jodi an, sèt un angajman sitwayen e un responsabilite sitwayèn pou ke non sèlman nou akonpanye popilasyon an nan kad batay, nan kad lit ke l ap mennen pou ke li kapab jwenn yon ale mye. Donk nou kwè ke jodi an, gen anpil mobilizasyon ki fèt. Anpil moun arive viktim. Nou wè ke kantite moun ki viktim e nan sid peyi an. Nou wè kantite moun ki viktim nan plato santral. Nou kwè ke zak sa yo pa dwe rete enpini. Donk nan ka sa, jodi a nou menm nou kwè ke se sèlman yon mobilizasyon jeneral ki kapab pèmèt ke nou retire Ayiti nan sa ke l ye la. E nou kwè ke kèlkeswa solisyon ki gen Ariel Henry ladan l, li deja vwe a lechèk. Donk nan ka sa nou kwè ke Se sèlman yon solisyon a la Ayisyèn ki kapab pèmèt ke nou retire Ayiti la. Paske jodi an la nou gen anpil moun kap mouri. Nou gen anpil militan kap mouri. Lapolis ap asasine nou. Nou kwè ke sa yo pa dwe rete enpini. E nou tou pwofite sa devan mikwo laprès pou ke nou di, nan jou kap vini la yo, gen de plent ki pral depoze pa devan le kabinè denstriksyon pou ansanm de moun non sèlman ki komèt enfraksyon sou popilasyon an. Paske an 2022, Le Le fait de manifester ne peut constituer en aucun cas une infraction vénale. E ben nan sans sa nou kwè ke mobilizasyon li dwe rapousib e nap akonpanye popilasyon an nan tout sa ke lap fè pou ke li kapab debarase l de moun sa yo ki o nivo de leta sa ki pap travay o profi de la popilasyon. Nou kwè ke jodi an sèl sa ki pou fèt se mobilizasyon e Josué Kripek, do kap fen kontinye nan kat mobilizasyon. Verbensky Gilbert. Nap salye laprès ankò yn fwa, e nou menm antanke jèn gason, antanke manm òganizasyon Kripep, jodi a n bay pwent près sa pou nou di kisa, se pou nou di peyi enperyalis yo, se pou nou di oligak an Ayiti yo, Se pou nou di ak politisyen yo depi 30 an ki kenbe nou nan gòj, depi 30 an tout batay nou fè pou n al pran pwojè byennèt, pwojè de pwosperite, pwojè de fyète zansèt yo te gen pou nou an, yo enpeche nou pran l, yo fè tout sa yo konnen pou yo rejenere sistèm nan. Jenerasyon 1815 lan goumen kont lame amerikèn, men yo arive rejenere sistèm nan sou yo. 1986, apre 29 an, jenerasyon 86 sa goumen jiskaske l retire rejim Tonton Makout la Men sistèm nan fon jan l rejenere tèt li. Jodi a, nou di batay k ap fèt la, se yon batay byennèt. Se yon batay pou n chanje kondisyon egzistans mas la. Nan sans sa, n ap di tout moun k ap chita nan gwo otèl, tout moun k ap chita anbasad, nou te Montana, nou te Penn, nou te politisyen, ou p ap diskite nan non popilasyon an, paske jodi a, nou menm antanke jèn, nou pran desten nou an men, nou pran dezidata nou an men, paske depi trantan, nèg yo ap fè lagokacha avè nou, depi 1806, yo fin tiye papa nasyon an, Yo pran pwojè byennèt, pwojè de fyète, pwojè pou n te gen yon Leta k ap ba nou sekirite, sante, bon jan edikasyon, bon jan lojman sosyo, yo pran pwojè sa a, yo fèmen l nan yon tiwa, yo ba nou yon pwojè pèpè, pwojè sa a depi lè sa a, nou gen yon Leta koupyon, jodi a, ki derespektan k gen pase sa? Pou gen yon minis swadizan peyi enperyalis yo enpoze nan yon gouvènman la, nou pa janm gen sa nan kilti nou, Yon gouvènman monosefal jodi a pou yo moute n 54 yèm eta de Lèzetazini, yo pwouve nou sa atravè yon tweet yo mete w enkapab kòm gouvènè Ayiti. Nan sans sa, nou di minis sa a, ou menm, ou pa moun, ou se yon rejè moun, ou se yon pwojè moun, si te gen pèp tout bon, jodi a kote w te ye w t ap tou ret la. Paske w pa ka bay manti sou yon peyi ki fèmen, yon peyi tout moun ozabwa, yon peyi ki gen yon leta ki pa ka ba nou sekirite e jodi a n ap di tout depatman yo a pati de demen si Dye ve, 28, 29, pran responsablite nou, nou pa p fè pye nou blanch ankò. Mobilizasyon an se mobilizasyon kanpe goumen, se mobilizasyon n ap sispann fè pye n blanch, jodi a nou idantifye sistèm nan, nou idantifye tout moun k ap bay sistèm nan tete, nan sans sa a nou di non pa, moute barikad yo pi wo e fwa sa a barikad yo se bon avni nou, barikad sa yo Se pa politisyen k mete yo. Barikad sa yo, se pa lidè politik ki mete yo. Barikad sa yo, se pa sektè prive ak mete yo. Barikad sa yo, se moun ki pa ka al manje, moun ki pa ka al lekòl, moun ki pa ka jwenn sekirite nan peyi a. Nan sans sa, nou di moute barikad yo pi wo e nou di sistèm yo konsa. Nou tande, gen ti reyinyon k ap fèt pa ajan sistèm nan, pa benefisyè sistèm nan, pa mèt sistèm nan pou yo vin enpoze nou yon gouvènman phtk katriyèm vèsyon. Nou di yo se byen konte, mal kalkile. Nou menm kòm jèn k ap goumen, nou menm kòm pèp k ap goumen, nou di Batay la, l ap kanpe, se lè nou chita otou youn tab, menm jan zansèt yo te fè nan Konferans Nasyonal Souvrèn, pou n al defini ki mòd Leta nou vle pou peyi nou, ki mòd edikasyon nou vle pou peyi nou, ki mòd ekonomi n vle pou peyi nou. Nan sans sa a, nou di tout moun ki pral chita nan otèl, tout moun ki pral chita nan anbasad, tren mobilizasyon an ap pran wout lakay yo pandan yo nan otèl la, pandan yo nan anbasad la. Mèsi laprès. Nou pa di piga yo chita lidè politik, Nou di sa kap fèt la. Depi se anbasad, depi se anbasadè, depi se anbasad amerikèn, anbasad lafrans, anbasad de lèzetazini kap di men kisa pou n fè, popilasyon an t gen mobilizasyon sipoze pran kay moun sa yo. Se nou pou chita. Nou gen 36 an depi se anbasad yo kap mete nou chita pou ba nou de rezilta kosmetik. Nan sans sa nou di son dènye batay kap fèt pou n al pran pwojè byennèt papa Desalin te gen pou nasyon an. Mèsi.